Bonjou, bonswa sa pral depann nan kilè wap gade video sa Si se premye fwa w pase sou chanèl sa make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate youn nan video ke nap lage yo Premyeman si tit la enterese w pa bliye klike sou like epi aprè video a kite yon kòmantè pou di nou sa w te panse e daprè ou menm kijan sa te dwe ye Si w se yon moun ki renmen zen ebyen pran ti chèz ba w nou pral ba w zen Jodi a la Wendy deside fè yon pòs Kote nan pòs la anpil pawòl pale, anpil verite devwale, menm si gen anpil pawòl tou ki soti yon ti jan manke klè, men nou menm nou la nap esplike w tout bagay paske se pou sa nou la, nou la pou nou enfòme w e pa ba nou pa ba w vye enfòmasyon, nou la pou nou ba w bon enfòmasyon nan bon sous. E m panse anpil nan nou kap gad videyo sa nou te swiv live Shishi a yèreswa kote Shishi te pat tèlman pale twò klè tou. Gen anpil moun ki t ap di, bon, Chichi pa di anyen. Gen anpil moun ki te nève koz yo pèdi nwit yo. Bon, yo sa yo te atann de Chichi a e pa li yo tande. Men Wendy li menm li fè yon pòs jodi a pou li fè konnen tout bagay. Tout bagay nan bon ti mamit. Ebyen jan m di nou l deja, pran ti chèz ba w epi nou pral esplike w, nou pral vide enfòmasyon sou. Ok ok m pral li tèks Wendy a pou nou. Men ki sa Wendy di, Silvouplè, mwen pa gen anyen m ap di ankò. Depi lè Bondye te fin fè m kite èpòt la, m rive nan pye fanmi m. M pa an kontak a pèsòn, dekwa pou m pa retounen sou bagay sa yo ankò. Dayè patnè k ap pale a m pa menm konnen l, sa se Wendy k ap pale. Piga pèsòn melanje chichi, si tout fwa se pou imaj mwen ou ta pè tout prèv ki nan men w yo k ap lave w, yo, m ba w pèmisyon lage tout. Sa a se pa rapò avèk Shishi yèswa ki te di ke li gen prèv sou telefòn li ke l pap lage yo, paske se te yon relasyon prive li te gen ak Wendyy. Men Wendyy fè l konnen ke li mèt lage yo. E Wendyy fè konnen li pap gen okenn pwoblèm ak sa. M ap lage tout san, ou mèt lage tout san ezite, san krent. Malgre tout sa m sibi, Malgre tout sa m andire, m fè tout sa m kapab pou m pwoteje e pa denonse pèsonn. Paske Bondye di pa rann mal pou mal. Men, si yon moun ap pwovoke w, desann ou, rete saj pou l ka pale pou ou. Sa se Wendy k ap pale, Wendy di, si yon moun ap pwovoke w, Bondye di w ke rete saj pou desann ou, pou Bondye ka travay pou ou. E pou kontinye, Wendy di m pa kenbe pèsonn sou kè, M renmen moun k ap fè m mal e sa ni mwen ni fanmi m fè jiskaprezan. Men piga nou pran sajès pou perèz. Tout moun wè depi apre sa m ret nan mwen menm. Si m pa vin di yon bagay serye oubyen anonse yon pwojè, rezo sosyo yo pa enterese m. M sibi, m soufri an silans pou kò m ak fanmi m. M priye Bondye, m padone, m avanse. Paske m konnen vanjans pa pou mwen. Sèl sa kap rete nan memwa m a vi se jou sa a nan videyo sa a n ap gade la a, sa e videyo kote l te nan èpòt la. Kote Bondye kenbe m a de men nan 3 èm nan. E m panse nou tout se Ayisyen, nou konn sa 3 èm vle di. E lè yon moun di l ap ba w 2 èm, ou konn sa l vle di. Se marye oubyen mouri. 3 èm pou mwen pa Wendy a se te marye oubyen mouri oubyen ma w. Bon, m pa konnen, se Wendy ki di l. E pou kontinye, Wendy di nan li. nan 3 èm nan li chwazi mawon a papam e jou sa map mache map kriye paske non sèlman m te gentan retire espwam m pap wè yo ankò e yo te konnen e yo te konn palem dim pitit mwen pa al rete ayiti lèw bezwen al jwe achte tikè ale aprè retounen rete pou mwen m chwazi rete ayiti poum fè byen e map gade nan ki eta map tounen al jwenn fanmim yo. E Wendy t fè konnen ke li tounen al jwenn fanmi l yo avèk yon pantalon, yon mayo, yon tenis epi yon valiz tou sal. E l di sèl sèvis wap rann mwen, jan m te ekri w an prive pou m di w avanyè a, map delege yon moun le pli vit ke posib pran bagay yo pou mwen pou sa fini. Sa se Wendy kap pale a Chichi ke l te ekri Chichi an prive, lap delege yon moun pou pran bagay l yo pou li e pou bagay pou tout bagay ka fini. Li Wendy fè konnen ke pa neglije pran prekosyon yo, swiv konsiyn yo, lave men nou souvan epi l di nou l renmen nou. Sa se a tout fanatik li yo l ap pale. E ou menm k ap gad videyo sa, jan Wendy di nou an, lave men nou, pran, swiv tout prensip ijyèn yo, pa okipe moun k ap di nou kowona pa an Ayiti, e menm si l pa ta an Ayiti, ou ta sipoze pran, swiv tout prensip dijyèn yo paske kowona pa yon jwèt. E ou wè tout peyi l frape ou wè kòman l frape yo fò. Si nou menm nou gen chans an Ayiti, kowona pa rive frape nou nan nivo sa, se Bondye pou nou di mèsi. Epi swiv tout konsiyn, tout prensip dijyèn. Pou menm si kowona ta rive ta anvi frape nou fò pou nou ka rive konbat avè l. Paske nou pa gen ase materyèl, nou pa gen ase lopital pou nou ta konbat a kowona. Men se pa rapò avèk ret lakay ou, swiv konsign yo e wap ka siviv anba epidemi sa. Map di mèsi avèk tout moun ki te gad video sa de kòmansman jiska la fen e map di nou pa bliye kite yon like pou ka ankourajem fè plis video toujou e kite kòmantè paw pou dim saw panse de sa Wendy di yo eske Wendy vin fè fè nou wè klèman ke se fanmi Shishi ki tap fèl mal ou byen ke Wendy vin retire Shishi avèk tout fanmil nan tout akizasyon sa yo. Ou menm kap gad videyo a, map di nou mèsi ankò yn fwa, babay randevou a se pou yon lòt videyo kote nou pral pale de yon lòt atis.